Depi lè m fèt m ap grandi, m poko janm wè nasyon renmen fè mache nwè pase Ayisyen. Nan nenpòt lòt peyi ou rive sou latè, yo di w la a gon restoran Ayisyen wi, ou mèt aranje kò w. se li k pi chè nan zòn nan. E lè w rive anndan l, sèl Ayisyen wè wi, men se li k pi chè. Tout moun ap batay pou yo bon sou yon lòt gwoup moun ki nan menm sitiyasyon ansanm avè yo. Twa kawotchou ap boule devan la a, Ayisyen ki nan zòn nan ki gen yon ti boutik, li gen tan mete 50 goud sou ti mamit diri a rapid. Pwodui gen tan monte. Tandiske, moun sa yo k ap manifeste, sa k ap boule kawotchou a, nan menm sitiyasyon ansanm avè l. Men, dènye kouk pou touye koukou a, sa ki fè m sezi jounen jodi a, pèp ayisyen, s on pòs mwen wè sou Facebook. O o! Pou wè ki kote yon kay ye nan peyi Dayiti! He he hey! Kòman kay la prezante epi pri kay la. Kay la pi chè pase yon kay Ozetazini Damerik. Bon, si se mwen menm k ap di ou ka pa kwè, men m pral pèmèt ou viv reyalite a. Ou mèt rale chèz ou. Anfen, yo detente Izo wi, ou pa t konn sa? Tout vizaj misye parèt, misye ap fè videyo, san kagoul. Monchè, lapolis la, ou gen bagay nan men w. Byen idantifye, byen parèt pèp ayisyen. M pral pèmèt ou gade yon videyo. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi Enfo Pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn videyo zanmi paw fouco. Maten an nou te prezante w yon ti kont, e kont sa ki se te, depi ou pile m, ou pa ka pa bwate. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se poupou. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Men m la, epi pran m. Men m la, pran m. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa ou Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Frè se sè byeneme, jan ke m te di ou mwen poko janm wè nasyon renmen fè mache nwè pase nasyon ayisyèn nan. Non. Mwen poko janm wè nasyon renmen koupe kou frè l, koupe kou sè l pase yon ayisyen. Tout moun ap batay pou yo bon sou yon lòt ki nan menm pozisyon ansanm ak yo. Frè e sè byeneme, pandan m ap pase sou Facebook, m al tonbe sou pòs sa a. Se mesye Johnson Napoléon ki lage l. Gade imaj sa a ansanm avè m. Ou wè se yon bèl ti kay, pa vre? Yon ti kay serye. Yon ti kay nòmal. Bon ti bagay. Ebyen, Ti kay sa a, frèz e sè, li nan zòn Texas, Ozetazini Damerik. Tande byen. Tande byen, m vle w konprann. Ti kay la, byen nayis, byen pentire, pakin fèmen. Bèl ti bagay. Ou wè s on bèl ti kay. Donk, nan peyi Dayiti, yon kay konsa pèp ayisyen, Imajine kantite lajan w ap bezwen pou ke w achte yon ti kay konsa. 1 milyon dola? 2 milyon dola? 500 mil dola? 700 mil dola? Ebyen kay sa a ki nan zòn Texas, li koute 150 mil dola. Tande byen, 150 mil dola. Biden vèt tu konpran. E pi lè w al ale kay sa, gade byen pèp ayisyen, gade kay sa, gade imaj sa, sa se nan peyi dayiti nou tonbe. W ap gade kay sa ou konn konbe yo mete l pou vann? 150 mil dola ameriken. 150 mil dola ki kote li ye silvouplè? Li nan zòn Mòn Wouj, Okap Ayisyen. 150 mil dola. Bon, lè ke w ap pase imaj, la a m te kapab di se kizin nan. Kizin konfò modèn wi. Ha ha ha! Pou 150 mil dola. Wap pase toujou? Wal tonbe? Ebyen nan lakou a sou kote kay la. Gade koman fenèt yo monte pèp ayisyen. 150 mil dola. Ay baryè kay la, 150 mil dola. Epi wal tonbe sou dènye imaj sa, sa se douch kay la pou 150 mil dola. 150 mil dola pèp ayisyen. Men ede m konprann. M poko janm wè yon peyi konsa. Anyen pap mache ladan men tout bagay je. Gade ki egzanp m pran sanm avè w wi. Yon kay ozetazini 150 mil dola gade kòman l prezante. Gen zòn kay pi chè. gen zòn menm w apateman ou pap jwenn nan 150 mil dola. Men gen de kèk zòn wap jwenn bèl ti kay nan pri sa. Men lè w pran l pa rapò ansanm avèk peyi Dayiti men gade kay pou 150 mil dola. Kay la pa byen konstwi. Li pa dwat. Sou ki kritè, sou ki baz li koute 150 mil dola. Donk, frèz e sè byeneme gen yon bagay m vle w konprann. Dèfwa gen de moun ki nan menm sitiyasyon avè w men li bezwen chany sou ou. Bon m di w yon bagay. Ou poko janm ale nan yon restoran ayisyen, kite m eksplike w sa, kèlkeswa kote ou ye nan mond lan. Rive w rive nan restoran ayisyen an. ou te kapab di se la ou te kapab jwenn pi bon akèy. Paske se moun ou konnen nou soti nan menm peyi se menm vye peyizan. Yo pa respekte moun. Yo pa respekte moun. Ou ka sezi wè w chita lakay ou nan nenpòt peyi wi. Ou chita lakay ou. Ou fon kòmand manje. Nan laplipa restoran ayisyen. Kèlkeswa peyi a, se kòmsi se rès manje dòmi an yo al chèche, yo chofe, mete nan bagay voye ba ou. Yo san respè pou moun. Tandiske, lòt nasyon an pap janm fè yon bagay konsa. Li pap fè l paske l konnen chak grenn kliyan l pèdi, se defisi ke l fè. Chak jou l ap batay pi plis pou l bay yon pi bon sèvis toujou. Sa konn rive ou voye achte bouyon. O o! M raple m yon lè, m t al achte yon bouyon yon kote, yon restoran, m pa bezwen di ki kote. Frèzesè byeneme, nou rive n ap achte bouyon an, lè n rantre nan restoran an, pil chèz kraze, epi nou wè twa grenn moun anndan. Pa gen moun ki chita. Men nou pa konn zòn nan se di yo di nou la konn vann bouyon. Kòm etan done nou konnen manje lakay gon lòt gou, lè se ayisyen k fè l, gon lòt gou, n ap chèche yon ti savè lokal, tu konpran? Rive n rive nan restoran pèp ayisyen, nou jwenn pil chèz yo kraze, se te nou de k t ale, chèz kraze bay sa yo. Yo mande nou pou kantite kòb nou vle nou di men pou kantite kòb lè nou fin di men kantite kòb la nou di men non men sèke pla a gon pri yo di nou nou ka achte pou kantite kòb apati de tan pou rive tan nou di pa gen pwoblèm ban nou pou tan se gade nou gade frèzesè nou wè yo dekouvri yon frigo he heyy he he he Mwa moun ki tale al gadem m gade Kounya la pandan nou chita epi m di mwen menm kriz boulit mwen map kouri m pap pran manje sa map kouri m pap pran manje a non Mwen ta di bon a nap peyel epi nap jetel m di non m pap peyel map kouri m pap kapab m pap kapab map gade fent moun yo pèp ayisyen. Yo ap vide bouyon nan peti po pou yo kouvri. Gon lòt li di al chèche sachè pou mwen dèyè a. Pou yo mare bouyon an, pou yo bay lè de peti kochon ki vin achte nan men yo. E pi, lè dam nan di nou bouyon an prè wi, nou di madanm talè. Se pa bouyon, se pa sa nou wè tap chofe a? I dim wi men gen bouyon donk ou konnen lè se resto ou genyen e ou si wap plede jete jete manje yo wap fè defisi donk nou konsève yo dèfwa tout pa fin vann men li pa gren m di madanm m pa kab vin achte yon manje nan restoran epi map vin pran rès manje dòmi nan men w non konbyen tan l gen nan frigo a konbyen tan l genyen nan glas. M di, men ta, konsa pou n ap ranse ansanm avè figi moun, sa vle di, si yon moun chita lakay li, li rele nou, li pase yon kòmand, sa vle di, se vye bagay yo menm n ap ranmase boure nan bòl pou voye ba li. M di, men sa pa fè sans. Kòman w t ap santi w si m te gen yon restoran, epi m vin achte yon manje, m wè se yon manje chofe, ou pral, m pral vann ou, èske w t ap pran l nan men m? M di mete w nan pozisyon an pou wè. Ou genlè pa konprann lè on bòy dòmi, sa l tounen. Se tankou on pat li ye, bày la, w ap manje l, l ap kole nan dan w wi. Lakay ou chofe on bouyon ou wè bòy la gade non, li pèdi sans epi kounye a la, m pral pran on bouyon, m pa konn konbyen tan l genyen depi l anndan frigo l ap vale glas, epi m pral pran l m boure l nan vant mwen. M di konbyen moun nou fè jan de betiz sa? Si nou pa ka fè on bagay. Di nou pa kapab. Nan kòripsyon an, nan sa k pa bon an, Ayisyen an toujou bezwen pou w soutni l. Machann nan gon mòd l ap fè fritay. Luil la nwe pase luil k ap soti anndan motè ki gen pwoblèm. Li pap jete luil la. Li kontinye ap fri ladan. Lwil la nwe, lwil la sal! Sil jetel ebyen koman l pral fe fri res vyann nan? Men se kwa listwa? Se nou k pou revolte kont jan de betiz sa yo. Lon moun gon kay konsa bagay la sal, bagay la led, bagay la nan movez eta epi pri a. Men sa sa vle di? Kiyès kap achte yon tenten konsa nan men w? Gen de sou chantye w konn rive, kay la poko fini men ou wè bote a. Ou wè kòmsi sa kap fèt la li vo lajan an. Men lè w pran yon bagay konsa mezanmi, di m byen, di m byen èske, èske tout moun konn vòlè? Tout moun pa konn vòlè, gen moun se redi yo redi yo fè lajan. M gen enpresyon se paske nou pa abitye avèk bèl bagay ki fè ke gon seri de moun k ap ban nou zannana pou pengwen. Gon seri de kay moun ap rete la deyò Pòtoprens m fè o! Non, sèt fwa swasann disèt fwa, m prefere ret lakay mwen an pwovens, m pa p vin rete la. On ti kounouk chanm kay pou konbyen mil dola? On ti kounouk chanm kay Pa gen dlo. Pa gen kouran. Zòn nan gade nou yon ti jan tèt anba. Rigòl dlo sal. Moun yo ap mal viv. E dè fwa, konn gon twalèt nan kay la pèp ayisyen. Lè w tande fòs la plen. mèt kay la pa janm pran responsabilite pou ke li fè debarase fòs la. W ap poupou anlè, bagay la ret bloke. W ap viv a poupou. Mezanmi, 150 mil dola! Ou pral peye raketè? Ou pral peye notè? Ala traka papa! Sou ki baz? Gon seri de kay kap konstwi nan peyi Dayiti m fè mezanmi? Pa gen leta non pèp ayisyen. Pa gon ansanb de prensip ki etabli ki di men kòman tèl zòn sipoze konstwi, men kòman n sipoze konstwi nan tèl zòn. Jodi a moun sa deside l konstwi la l konstwi la l fini. Nou fè sa nou vle. Nou lage nan savan. Pa gen okenn moun k ap reflechi podyab nèg ki nan Leta yo menm se vòlè y ap vòlè pou yo achte gwo kay 500 mil, 700 mil nan twa semèn. Y ap vòlè pou yo al achte bèl kay nan lòt peyi men yo pa wè menm jan ou wè lòt peyi a gen bèl kay, y genyen sistèm kouran ki tou enstale, dlo, tout bagay nèt ladan. Ebyen son tan Sitwayen nan peyi sa te pèdi. Se chita yo te chita pou yo aprann. Dirijan nan peyi a se envesti l te envesti nan moun pou l gen de teknisyen, pou l gen de elektrisyen, pou l gen de plonbye, pou l gen bon enjenyè sivil, pou l genyen bon achitèk, moun ki kapab gade nou fè bèl dizay, trase bèl plan. Epi kounya la a, ou di men sa wap bezwen, men sa wap bezwen, men tèl bòs vini l fè sa, tèl bòs vini l fè sa, lè kay la kanpe ou wè s on kay! Frèz e sè byeneme, lè m di ke nou pa pwodui nan peyi a nou dwe panse se blag. Bon m di w on lòt bagay ankò. Ou konn rete n on zòn, epi twa kawotchou ap boule devan an. Rapidman moun ki gen boutik nan zòn nan, Ou konn sa l fè? Si mamit diri a ki te vann 75 goud, li gen tan mete 50 goud sou li. Li gen tan pase 50 goud sou li lontan. Sa vle di ti mamit diri a gen tan vann 125 goud. Lè w al achte l, ou te konnen ou te debake a 125 goud. w ap achte on ti mamit diri, ap rete senkant goud, w ap achte on ti epis, w ap achte on makaransò, w ap achte on glòs lwil, epi pou w al distrè w lakay ou. Lè w vini l di w, a, bagay la monte wi, pitit ou pa tande peyi a bloke, tout bagay gen tan monte wi, bagay gen tan chè. Ki bò yon malere ki nan menm sitiyasyon ansanm avè w, gade nou w ap peze kou l. Bon m eksplike w kòman pwodui monte nan peyi Dayiti. w ap fè 50 goud sou li. Èske ou konprann? Dèfwa tou, ou konn achte 3 kònflèks pou 200 goud. Si w achte 3 pou 200 goud pèp ayisyen, w al vann chak a 100 goud, w ap fè yon grenn sou li. Men si w achte 3 pèp ayisyen pou. 200 goud epi wal vann chak grenn a 30 dola wal vann chak grenn a 30 dola fè 90 dola gade ki kantite kob ou fè sou li pa bliye moun kap vann an gro a gro boujwa gro milat yo ou pap bon sou yo Premye bagay pou konnen nan peyi Dayiti, rezon ki fè pwodui ap plede monte monte, se paske nou pa onèt ansanm avèk pwòp tèt nou. Lè ke w al achte 3 kònflèks la pou 200 goud epi w al vann li a 30 dola, mesye kanlè k ap vann an gwo a gen tan gen nouvèl konbyen l vann atè nan lari a. Èske w konprann? Lè yo gen nouvèl konbyen l ap vann atè nan lari a, yon sèl kout fil pase, Alo? Kònflèks la rate, sa rele lòt la, li di w, Alo? Kònflèks la rate wi. Lòt la rele lòt la, li di, Alo? Kònflèks la rate. 10 moun ki nan ligne sa epi depi se corn flakes ki te genyen yo just stoke yo. Stoke yo stoke l on kote pèp ayisyen. Yo fon 15 jou pa genyen l sou mache a. Depi se sa k te genyen tout gentan fin pase. Kounya tèt tout moun cho yo ap chèche corn flakes gon rate gen la li nan depo. Se peye y ap fè w peye sa w ap fè a. Ebyen frè se sè byen eme sa ki pral pase lè konsa. Moun ki konn al ap al achte pou yo mete nan depo pou yo al vann pa 3 pa 6, pa bliye yo menm yo vann pa kès, gen moun ki pral vann plis an detay toujou. Jiskaske moun ki rive achte bwat la oubyen sak la pou l al vann pa mamit, pa ti mamit etc. Ou konprann. Donk. Lè kon menm ou vin achte kònflèks la, yo di w konsa, Li chè depi lòtbò a. Tran dola. Twa pou katreven dis. Anba fòse n ka ba w twa pou katreven. Èske w konprann? Donk, nan pri ou te vle l la, yo mete l la pou ou. Li di, Enben, li ka vann twa pou katreven. Twa pou katreven dis, men, nou ka ba w twa pou katreven. Men, pou nou ba ou l fòk ou gentan fè depo a depi 8 jou davans. 8 jou davans fè w fè depo. Kounye a w menm, li tèlman vin ra sou mache a, ou fè depo. Tande byen, kòmplèks la t ap vann 3 pou 40, yon sèl kou a, li gentan pase a 3 pou 80. Li double. 3 pou 80 pèp ayisyen. 3 pou 80. Kounya la, lè w al achte l 3 pou 80, se lajan ou sot fè a wi yo tou rale nan men w ankò. Se lajan ou sot fè a, yo krip, yo rale l nan men w. Lè w panse w bon, ou t ap souse lòt moun ki sanble avè w la, epi yo menm yo rale l nan men w. Kounya di m konbyen w pral vann li. Eksplike m kòman ou pral pase. Tank wap montel yo menm yo rip yo kreye yon rate epi yo blap yo monte pri a. Ou raple ou konbyen prestij tap vann? Ebyen se nan monte monte nan lari a fè mache nwè fè mache nwè map batay pou m bon sou ou pou m m achte l tan Ebyen lè m achte l tan sa ki pral pase kounya la m pa vle vann li tan epi sa w tande a n ap monte l n ap monte l n ap monte l epi voup li vin rive nan wotè l ye la jounen jodi a e lè yo bay l ou konn kòman lè yo fin di w li ra epi ou rele yon lòt machann ou di a m jwenn yon ti brase wi m jwenn yon ti kònflèks la wi men kantite monchè m pa ka di w non men kòman m pran l. Paske, moun li te rele, li fè kòmand la, li di, pa di moun sou gen, sou jwenn nou, paske, mwen m san ba re di mil la, son ti bagay m ap genyen, pou m lage nan men w. Lon lòt rele l tou l di l menm bagay la, yon lòt rele l di l menm bagay, vle di, atè a, antre nou, yo lage nou nan konfizyon, tandiske yo konnen sa yo ap regle. Donk, frèz e sè byeneme, se sa k fè m konn souvan di nou, lè ke gon manifestasyon k ap fèt, Gon pil moun ki frustre ki soti. Lè w ap kraze, se zafè moun ki sanble avè w lè w kraze. Lè w wè ou fè plis pase 36 lane, se mòd manifestasyon sa w ap fè. Yo pa janm pote fwi, fò w chanje fizi w depol. Fò w manifeste yon lòt fason. Fòk ke ou manifeste nan lòt fason. E sonje sa m te di nou, lè ke ou genyen enstitisyon, lè ke ou genyen palèdjistis tout la sent jounen k ap plede kase, met kamera ladan. Kounye a la ou pral di m konsa, desizyon pou mete kamera ladan, li p ap pase paske zòt p ap vle. Men w prefere al manifeste kont kòripsyon. Tandiske w konnen ki sa k ka bay rezilta, olye w batay, olye w travay pou w fè l pase pou w jwenn rezilta, men ou kite sa k pou fèt la, ou al manifeste kont kòripsyon, epi tout moun ki anlè a s on bann kòriptè, di m ki sa yo pral fè pou ou? Lave men siyatè. E lè w soti, ou pral manifeste a, ou fache, ou fristre, paske Ou swaf la jistis, ebyen sa w fè ou kraze yon ba, ou kraze biznis yon moun ki fristre nan lari a menm jan ansanm avè w tou. Sa pa fè sans. Donk, si nou, nou pa onèt ansanm avèk tèt nou, kiyès ki pral onèt ansanm avè nou? Twa kawotchou ap boule, ou prè pou w pase monte. Nan sa w ap fè a, ou pa ou pa prè pou w bay yon frè yon bon sèvis. Yon kay ou genyen, w ap fè yon frè w peye l pri l pa vo. Sa k pase w ap batay pou w rive rapid sou yon moun ki nan menm pozisyon ansanm avè w non, pa p ka pase vre. Pase ki kote w, ki kote, ki pwogrè w pral fè? Lè ke ou nan mitan yon pakèt bann moun pòv. Se moun pòv sa yo wap souse pou jwenn yon ti bagay, ou pap ka pase vrèman paske ou pap ka kite milye a pou al yon lòt kote, pou al evolye. Paske se pat travay ou tap travay vrèman, men se yon ekip moun ou tap souse, si non pèp ayisyen, san politik, nèg ki nan. Dosye, Senatè, Depite, Majistra, ki nan politik depi 1900 jamè, apre ke yo soti nan yon pòs, yo ta vin devn yon bagay demen? Ou ta wè kisa yo, ou ta wè kisa yo reyalize nan lavi yo, men w pa wè se, yo toujou rete la, yo ap batay, lè genyen pouvwa a, yo ap kouri pou jwenn tranzisyon, lè gen tranzisyon, yo ap batay pou jwenn pouvwa. Donk, s on pas li ye. Se paske moun sa yo la se p on travay yo ap fè vrèman. Men se souse yo ap souse. Se sèl la pou yo rete pou yo souse. Pa gon, pa gen anyen w ap ka fè. Men lè w rete nan yon lokalite, se gran nèg sèlman k ladan, ou pral reflechi an milyonè tou. Milyonè yo ap detenn sou ou, ap fè efò. Dizyèm grenn milyonè a se pral ou. Prefere w pòv nan mitan milyonè yo olye w milyonè nan mitan pòv yo. Ou pa milyonè, se w pòv ou ye tou. Paske se moun ki nan sektè a, se de pakèt yon bann pòv ou viv. Se yon ekip pòv w ap souse pou monte. Donk jou pòv sa yo pa la ankò w ap tonbe. Paske se pa travay ou t ap travay men se souse ou t ap souse. Menm jan pa bor isit m toujou di nou, jou nou deside fè peyi, jou nou deside respekte la konstitisyon, jou nou deside respekte tout sa ke n ekri, gon seri de moun yo ap rete yo disparèt dan la nati. W ap mande kote yo, kot yo pase, kote entèl, kote entèl, kote entèl, ou p ap tande yo. Paske yo pap ka viv sou ekip bann sou ekip bann parazit yo ye. Yo pap kapab reziste pa rapò ak sak pral pase a. Menm jan jou gen travay nan peyi dayiti gon seri de ayisyen ki konn toujou ap rele anmwey mwen bezwen travay yo pap ka travay. Jou nou deside konstwi nan peyi dayiti gon seri de ayisyen ki pap ka viv. paske yo pa abitye ansanm avèk bèl bagay pèp ayisyen. Sak salte a e la pou yo rete, menm jan tou gon seri de gwo towo cheve kalalou nap rele yo bòs, nap rele yo patwon, nap rele yo òm dafè yo pap ka rete nan peyi dayiti pase se fatra ki kenbe yo. Jou pa gen fatra pèp ayisyen yo pap ka viv. Jou Ayis, jou Ayiti pran ray devlopman, gon seri de moun ki nan peyi a, ki gen pil gwo biznis a goch a dwat, w ap, e ou ap rete on maten, w ap just rete on maten kon sa w pa tande yo. Ou pa konn ki kote yo fè. Jou moun Lasalin deside pran pèl, yo pran bourèt, yo pran bale pou netwaye bò lakay yo, gon seri de moun nou konn ap gade, cheve kalalou k ap pase nan bèl machin k ap rantre nan gwo izin bò lanmè a, ki plen fatra, poupou, kochon, tout men l ansanm, ou pap wè moun sa yo ankò. Pase se fatra ak kenbe yo. Se salte ak kenbe yo. Se de viris yo ye. Jou n deside bale, jou n deside pwòpte, moun sa yo pap tande yo. Jou n deside fè peyi, goun seri de nèg n ap rele majistra, majistra, chè jij, onorab, nou pap tande yo ankò. Pase se kòripsyon an kenbe yo. Se sou kòripsyon yo kanpe. Men yo pa kanpe. Yo pa fèm vrèman. M te kapab di son ekip bann blòk sou pay yo ye. Gade je nou pèp ayisyen. Ou genlè pa konprann. Met ou nan dimansyon pou konprann sa m ap di w la la. Donk, lè ke w ap souse yon bann moun ki nan menm nivo ansanm avè w. Ou panse w pi wo. Tandiske se ponyèt yo w ap kase. Jou w pa jwenn yo pou w kase ponyèt yo ankò, ou pa fouti yon mèd nan lavi w, w ap tonbe. Sinon, yon dwòg dilè, tout jounen k ap fè dil pèp ayisyen, jou l pa jwenn kote pou l fè dil, li ta ret milyonè? Li ta ret milyonè? Hum! Ou poko janm wè kòman dwòg dilè fini? Moun nan te gen gwo kòb k ap pase nan men l, ti monnen pa enterese l, gwo bout tonton lajan. Apre sa, l a fou. Pase ou pa jwenn kote, koulwa yo ankò pa egziste, swa yo pran bòs la oubyen. Ou! Ou sot tonbe! Pip! E sonje gen yon ti pwovèb kreyòl ki di, lè ou sot pi wo ou pran pi gwo so. Men si se travay ou t ap travay. Ou ka pran yon move souflèt nan lavi. Yon move tanpèt ka pase la ansanm avèk yon bòw. Men, se ou ki te travay, ou gen pou releve ankò. Gwo van, gwo tanpèt, w ap pliye, yo ap souke w, gade yo ap brase anndan w, men ou se ozo, w ap rekanpe ankò. Ou gen pou rekanpe ankò. Men, lè se sa k pa sa ou t ap mache fè. Jou w tonbe, pa gen leve pou ou non. E se youn nan bagay ki fè w wè, sanksyon lòt peyi pran kont yon seri de dirijan nan peyi Dayiti, ou kapab wè jan yo ap mègre, jan yo ap monte fib. Paske, sa ou fè yo, se pa t chita ou te chita, Se pa avèk pwòp fòs kouraj ou, ou te fè l men se vòlè ou t ap vòlè. Moun ki chita al travay, tout sa l ap fè l konnen l onèt ladan, yo p ap janm pran sanksyon kont li. Bon yo konnen l pa nan vòlè, yo konnen l pa nan fè sa k pa sa. Kote yo pral pase pou yo pran sanksyon kont li? Bon tout sa l gen l ka pwouve kote l fè l. Kote yo pral pase pou yo pran sanksyon kont li a? Bon l pa nan finanse gang pou dwòg li pase? Li pa nan sak pa sa pèp ayisyen, li pa ka panike. Yo pa ka pran sanksyon kont li. Men lè ke son gwoup moun wap souse, e se pa pou san rezon depi 1900 jamè, ou wè politisyen yo toujou gon sèl diskou, moun nan katye popilè yo, woy men manman lavi, woy papa lavi, woy Bondye, woy sesi, se mwen menm ki pral retire nou nan tèl sitiyasyon. Depi dat nou nan labou, n ap dòmi menm kòt ak kochon. Nou pa gen aksè avèk dlo, nou pa gen aksè avèk sante. Tout lasent jounen s on sèl diskou, se paske nou konpòte nou an fatra. Ebyen se yo menm ki toujou ansanm avèk on pèl, ki toujou ansanm avèk on rato, avèk on ti pikèt bwa k ap pike fatra jou pa gen fatra ankò, moun sa yo pa egziste. Jou nou deside retire nou nan pozisyon fatra a, gon seri de mouch a vè k ap flannen nan tèt peyi a, nou p ap wè yo ankò. M klè sou sa m ap di ou la la. Moun nan ka panse l ap byen pase, ou ka wè l ap byen pase. Men, jou ou pa la, moun sa pa fouti anyen nan lavi. Donk, tout diskou sa yo, tout pawòl anpil sa yo, dènyèman m ap tann yon mizik ki fèt depi 1987, pèp ayisyen, k ap pale de moun Lasalin. M al tonbe nan mizik ki fèt an 1994, k ap pale de moun nan Site Solèy. Afè yo pa bon, lavi a di, jiskaprezan se toujou menm bout bwa. Chèf monte, chèf desann. Gouvènman monte, gouvènman desann. Tranzisyon monte, tranzisyon desann. Koudeta sou koudeta, moun yo toujou vire nan menm sitiyasyon an. Fòk nou konprann, se gras ak nou ki fè yo sa. Jou nou deside nou menm fon efò ansanm ak tèt nou, nou pap tande yo ankò. Yo panse yo son bagay men se pa vre se ou k fè yo sa. Ay tout moun bezwen yon gwoup moun ki nan menm pozisyon, menm sitiyasyon ansanm avè yo pou yo pase monte. Tout moun bezwen sa. Lòt la pa ka manje, mwen pa ka manje tou. Olye nou travay ansanm pou wè kòman nou tout te kapab jwenn manje nan kominote a, men ti sa m genyen an, mwen fè lòt la ap achte l byen chè. E lajan k nan men m nan mèt poze m, sèke moun ki pi wo a li menm li pral souse l nan men m tou. Men, c'est quoi l'histoire? Èske w konprann bagay yo? Donk, pou w kay koute lajan sa a, Pa di m kisa kay la gen ladan nan peyi Dayiti non, vil pwovens. Di m kisa l gen ladan l, li pa byen konstwi. Ay, frè e sè byeneme, nou kapab konprann? Gon seri de kay m ap gade Okap. Gon seri de kay tou, ansyen kay ki konstwi sou zòn Bourdon, zòn Nazon, anndan Pepays. Yon seri de ansyen kay. Ou wè kay yo bèl, kay yo nice. Kay yo, kay yo gen espas, yo gen bèl fenèt, yo gen bèl pòt. Tout kò kay yo pentire. Nou pa pwodui non pèp ayisyen sou oken fòm. Yon seri de kay ki gen Okap men san siye kay yo ye. Ou ap gade avèk sa k ap konstwi nan peyi a pa rapò avèk jodi a ou wè son seri de simityè bon menm nan lòt peyi simityè pa konstwi konsa. On pakèt bout blòk, bout beton moun nan mete epi l di w li fè kay. Ou pa ka konprann anyen. Kay la pa nivo. Bit bout mi sa vin devan. Sa fè dèyè. Ou pa ka konprann anyen. An tou ka. Frè se sè. Lè m di w. Ayiti se la repiblik dè koken. Sèl vòlè k ap rete. Ou dwe panse se blag. Tout moun sou kou. Tout moun ap chèche yon gwoup moun pou yo bon sou li. Ki nan menm pozisyon. Ansanm avè l. Antouka, ann repanse bagay yo frè m, sè m. Frè e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, bon, kòripsyon an tout kote wi, men bon, mirak nou t ap pale de mi, men mirak pèp ayisyen, ann gad videyo a. Mirak kap opere. Se yon peyi mirak. Mi, sèl nan peyi sila pou wè jan de betiz. Mirak kap fèt pèp ayisyen. Kite mirak yo akonpli. Èske se le Seyè k ban nou don? Wi, mirak. Medam, madmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse ou, ebyen, yo detente Izo. Ou kapab gade ti videyo sa, eleman ou wè devan an, w ap wè l gen yon figi 8 kote, kòman yo rele l, oktogòn, konsa yo rele kò sa, 8 kote, figi jewometrik sa, 8 kote, gade l byen w ap wè. Se misye sa. Antouka lapolis degaje w fè travay ou bon sou sou sa. Frè se sè byen eme ebyen genyen direksyon imigrasyon ki anonse li pap resevwa demand paspò apati de 20 janvye 2023 a. Nan yon twit ministè enteryè a fè jodi a menm. Li anonse Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon kanpe demand paspò apati de jodi a nan sant ki nan ri Pechima, Petyonvil e ki nan biwo santral li ki sou Lali. Toutfwa, biwo imigrasyon mete kanpe 3 nouvo sant k ap kòmanse fonksyone apati de lendi 23 janvye, yon premye. Nan yo chita nan lokal Jinazyòm Vensan, ri Women, Pòtoprens, epi yon dezyèm ki nan Pak Sent Terèz nan Petyonvil, twazèm nan twouve l nan ansyen lokal bnc nan Pak Endistriyèl Sonapi Lapouvri mèkredi 25. Donk, yon moun ki gen pou al fè paspò, ki te konn ale sou lali, donk se twa nouvo lokal sa yo apati de lendi Wap kapab desann pou al fè paspò e sa nan Sonapi a ap ouvri mèkredi. Medam matmwazèl e mesye nan Jeremi map fèw konnen gen yon gwo ensidan ki rive, yon dife eklate nan depo kabiran nan vil Jeremi pandan sèvis sapè ponpye nan komin nan disfonksyonèl depi yon bèl bout tan, lokal sa ki twouvel tou pre prizon sivil nan vil la. Pou kounya a, ebyen popilasyon an t ap tante etenn dife a, divès paran ki gen moun ki nan prizon an te kanpe devan pòt prizon pou wè kòman yo te kapab pote prizonye yo sekou. Epi tou gen chèf pakè Pòtoprens lan, mèt Jak Lafontan ki konteste desizyon Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a, yè jedi a devan ministè lajistis. Mèt Jacques Lafontant denonse e li di se yon vas konplo pa divès avoka san bliye manb òganizasyon dwa moun ki fè ke CSPJ sanksyone l pou sal imaj li Lafontant fè konnen pakè a pap chome yo ap kontinye travay nòmalman. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.